Desideman nou rive nan kafou pou nou konnen kisa n ap fè avèk peyi Dayiti. Paske nou kite kadav la n al kriye bò sèkèy la. Nou kite bourik la n ap bat sak pay la. M pa ka konprann kijan fè gen tout pwoblèm sa nan yon peyi Pwi yo pa wè kiyès pou yo anmègde, yo pa wè kiyès pou yo pèsekite, se komisè Jean Ernest Muscadin kap fè yon travay ki nòb, yon travay ke n estime ki gen anpil pri devan zye popilasyon an. Nèg yo pa wè kiyès pou yo anmègde, ebyen se komisè Jean Ernest Muscadin nèg yo ap anmègde. Pandansetan Izo Vilaj de Dye, ebyen misye pran palè jistis depi avanyè, pa gen anyen k di. Pandansetan, menm vwayou sa yo tiye plizyè polisye pou ane 2021 an jiskisi poko gen anyen k di. Tandiske gen gwo masak ki fèt nan Lasalin pa gen anyen k di. Tandiske gwo masak te fèt enpas Sedi anlè a nan Kafoufèy poko gen anyen k di. Mèt Dorval mouri, anyen. Eveline Sincère mouri? Anyen. Jovenel Moïse mouri? Anyen. Grégory Saint Hilaire mouri? Anyen. Men, kon yon bandi mouri, hum, yo te gitan pi gwo sosyalis, yo te gitan pi gwo moralist ki janm egziste isi an Ayiti. M ap mande tèt mwen, yon jèn gason ki al lekòl k al aprann, ki goumen, ki dote de yon diplòm, èske w pa yon pwazon pou peyi a? Paske, e ansyen prezidan Lesly Maniga te di l, pi gwo krim yon moun ka fè an Ayiti, se lè lòske ou chèche chimè lekòl, se lòske ou al aprann li, ebyen ou se yon pi gwo kriminèl an Ayiti. Jounen jodi a nou genyen MJSP, ki se Ministè de la Jistis e de la Sekirite Piblik. Ebyen, jounen jodi a, yo di konsa gen vyolasyon dwa moun nan Miragwàn e yo deja anonse ke yo mete yon komisyon sou pye. E komisyon sa li menm, ebyen, li gen pou l bay rapò l avèk Ministè a sou zak oubyen sou aksyon Kejan Ernest Muscadin ap komèt nan Miragwàn. Men nèg yo bliye si Babekyou li menm li komèt anpil vye aksyon. Menm ministè sa a kote l konn ye? Menm ministè sa a ki se ministè de la jistis e de la sekirite piblik, MJSP, kote l konn ye? Pandan se tan. Gen yon polisye la ki mouri e semèn ki sot pase a la nan marasa wi ministè a kotel konn ye ministè sa ki se ministè de la jistis ebyen palèt jistis nan men izo sa gen plis kon semèn e la primati ou paka ouvri depi avan yè kote ministè sa ye. Epi depi avan yè, ou gen chèf gang k ap dirije Tòsèl la, Vitelòm Inosan. Misye te deja anonse li bay Leta 72 zè de tan, sa vle di 3 jou fran pou yo dedomaje l. E si yo pa dedomaje l, l ap pase ozak. Ebyen, maten an la a, misye frape, li boule machin, li bloke Taba, li bloke Tòsèl. Menm elèv ki ta pral konpoze nan egzamen ofisyèl yo pa t ka pase non. Kote ministè de la sekirite ye? Ministè de la jistis kote l ye? Hein? Tout aksyon sa yo kote yo fout ye? Men se fò n kite komisè a travay! M konnen byen plan an sa fè bon m kwè sa fè 2 semèn wi, sa fè 2 semèn depi n ap etidye plan sa a e m te di l nan emisyon m. Ke misyon nou se konvoke komisè a epi sa w tande a revoke l. M konnen, m konnen sa. E m te di sa, se wont je wi si komisè a te fin fè mwa a. Si komisè a fin fè mwa jwen an la, se wont je. Paske m konnen nou pa dirijere l trè byen. E non sèlman l te touye zo pwason ki leve plim sou do nou, men jounen jodi a ankò, Li kontinye ap frape. Aprè zo pwason, li te pran yon lòt towo wi. Kòman misye te rele ankò? Tèt kòk? Ebyen, jou k sot pase yo la, hum! li pran de towo ankò. M konnen, nou pran kou. Depi nen pran kou, fòk je kouri dlo. M konnen. Ou menm k ap tande emisyon an la, pataje l pou Komisè Miskaden ka wè li pa pou kò l nan peyi a. E tou, se la m pral wè ki pèp nou genyen. Eske son pèp zonbi? Map gade si tout bon vre lè yo ta rive revoke komisè Muscadin map gade kisa pèp la ap fè kòm aksyon, ki pozisyon pèp la ap pran. Eske pèp la ap rete nan kokil pou ap obsève nèg yo chak jou pi plis kap efondre peyi a? pi fon nan bim nan. Alò, mesye, olye nou chèche nèg ki gen menm tanperaman, menm konpòtman avèk Jean Ernest Muscadin pou nou mete nan lòt jiridiksyon yo, nan lòt komin yo, alò, se revoke nou wè li merite revoke, mesye. Hein? Alò, olye nou ranfòse Plis Muscadin nan peyi a pou n gade kòman nou kapab tounen ak lapè. Pou madanm nou, pitit nou, fanmi nou, pou yo pa sispann jwe marèl nan peyi etranje, pou yo pou yo ka sispann al lave boutèy nan peyi etranje pou yo rete la an Ayiti pou yo travay, pou yo reyisi, pou yo konnen si yo gon kote y ap alèz se an Ayiti. Hein! Si yo gon kote yap lib, se an Ayiti, alòske menm moun kap goumen, kap ede nou goumen pou lapè renye, pou nou tounen avèk lapè nan peyi a, se menm moun sa nou wè pou nou koupe tèt li mesye. Aprè yo fin jete Muscadin, yo pral jete, e m pa janm ka sonje non l non, komisè Okay la wi. E m pa janm, Richemond! Komisè Richemond! Enhen! M konnen, m konn plan an mesye. M konn plan an. E m di nou, sa fè 2 semèn depi nou tap planifye l. Humm men zen map gade nou mesye Nou lèd hein pandan se tan izo debake palè jistis li pran 3 bakòp te gen 5 bakòp lapolis la li pran 3 e 2 yo li di sak fèl pa pran yo se paske yo gen bon blende a sou yo ki fèl pa pran yo. Ou tande? Ministè de la jistis wi. Pandan se tan, yon chèf gang e pran ministè a daso depi avan yè wi. Sa gen plis kon semèn. Menm ministè de la jistis la, konbyen komisyon l mete kanpe sou sa? Hein? Konbyen komisyon l mete kanpe pou sa? Kote polisye ki t al mouri Maranatha yo? Mwen, olye! Moun dwa zimen yo te defann moun sa yo, ebyen yo kreye yon bandi ki rele Babekyou wi. Paske Babekyou li menm, li te nan operasyon an, e se gras a li ki fè plizyè polisye soti vivan. Ebyen dife ke l goumen ak nèg yo l sot avè yo, ebyen, hum, se yo ankò wi enspeksyon jeneral te bezwen tande. Se yo ankò. Eske sa a tou, se yon rezon pou misye t al nan gang? Non. Se pou yon rezon, m pap janm padone misye, depi w wè w gen zam ilegal nan men, epi wap ransone moun, ou pa lòt ke gang, ke bandi, ke atoufè, ke malfra. Se sa w, se adjektif kalifikatif sa yo k sanble w. M pap pran okenn nèg kap vin di m, ou son revolisyonè. Revolisyonè bò katedral! Hein? Lè wap kase biznis moun revo. Rev nou revolisyone mesye. Se nèg ki m kapab di a lojin de sistèm nan l atake wi. Se sistèm nan menm li atake nan li atake nan rasin li wi. Se pa ti malere malerèz parèy li non lap atake. Hum? Konbyen moun nan moman k paka pase Dèlma 6? Hein? Moun ki sanble avè w yo. Moun ou di wap goumen pou yo yo. Men èske yo gen aksè pou yo pase kote w abite a? Non. Yo pè pou yo pa pran yon bal nan tèt, yo pè pou yo pa kidnape yo tou. Men jounen jodi a la, kòlèg k ap dirije Kwadèboukè, men misye lage yon vòys la, li fè konnen ke pa twò lontan li gen pou li desann Kwadèmisyon al jwenn mesye chen mechan yo, pou l al mache sou yo. E li menm, ebyen, endekse lopital Sen Kami wi. Li menm endekse l. Wap wè lè moman an rive, lap anonse l vre, lap desann vre, li pral fè sa l di lap fè yo vre, anyen pa prive l, avèk tout trankilite lap tounen lakay li, lal chita epi lap tande medya kap vin ranse nan zòrèy li, kap di kòlèg vin fè tèl bagay. Men, jamè lajistis pap janm kanpe pou di kòlèg, pou zak sa a, pou aksyon sa a ou poze la a, ou merite pini e nap pini w. Jamè! Wap nou wap wè lap desann li fin fafel li pral chita epi lap tande yon TT ki pral pale lap tande yon Odit ki pral pale lap tande yon RL ki pral pale lap tande yon Morvan ki pral pale paske se nou ki kanpe kont sistèm nan se nou kòm jounalis ki pa tchoul sistèm nan. Ok Men mesye sa bay repinyans wi mesye Hein Sa bay depi pou yon nèg fyè tankou isi la Lè yon blan kwaze avèm isi Mwen m pa gen tout fyète pou m di sa ayisyen m ye non M pa gen tout fyète pou m di ayisyen m ye Pou jan ebyen n ap vann imaj peyi a n ap sal imaj peyi a M bezwen antre an Ayiti men m pa ka ale non Ki kote m pa ka ale Men, dyaspora a anvi antre. Men se pa gen peyi san dyaspora. Pa gen peyi san touris non. Lè nou kouri dèyè touris yo, ki lè n ap janm peyi? Nou pa Sendomeng? Li ouvri pòt li. L ap tann touris yo. Tout dyaspora nou yo, ebyen y al fè touris Sendomeng wi. Tout kòb sa yo, se Sendomeng k antre yo. Sendomeng ap toujou devan nou. Depi se konsa n ap fè peyi. Dirijan nou yo malpwòp. San koutya. Fòk pèp la kòmanse mache avèk bwa de pa kat, kòmanse pran nèg yo. Humm ayayay Voye etwal anba videyo a pou ankouraje travay la pou nou kapab ankouraje moun nou gen an Ayiti kap chèche enfòmasyon pou nou yo Antouka mèsi avèw ki abòne deja ou menm ki potko fè sa se moman pou fè sa kounya abòne kòmante like pataje mande yon fanmi yon zanmi yon pwòch fè menm bagay avèw pataje videyo a wi pou l rive sou komisè Muscadin pou l rive tou sou ministè de lensekirite a ok.